Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon ebyen fòn di nou ke mwen gen yon temwanyaj e temwanyaj sa m ta kapab di li rann mwen vrèman trist. Èske nou konnen nan kad batay ki genyen ant Gran Ravin avèk Ti Bwa, gen bagay ou tande, ebyen, ki kapab, m ta kapab di, siw plonbe moral ou. Nou gade nan sant spòtif Kafou a, nou wè gen anpil moun ki la a, anpil moun ki lage kò yo atè a. Donk se moun, kisa ki pase moun sa yo? Ebyen fò m di nou byen, moun sa yo genyen yo boule kay yo. Genyen ki pa gentan sove anyen. Genyen se avèk timoun yo, yo gentan deplase. Genyen ki yon kote, pitit yo, yon lòt kote. E madam sa ki pral pale la a, mezanmi, sa bay anpil latristès. Ban m di nou byen, sèt dam ke ou pral gen chans tande, li te gen boutik, li te genyen kamyonèt. Ebyen, fò m di nou byen ke bandi yo pote boure, yo. boule kay li, yo piye boutik li, yo boule kamyonèt li. Kounya a, li lage 2 bra balanse nan sant spòtif Carrefour la. Imajine w yon moun ki te responsab tèt li kèlke jou de sa, ebyen yon bon maten li leve, Li pa genyen anyen ankò ki rete. Tankou jan antiyè yo di pa ni anyen ankò. Se moun k ap ba li rad pou l mete sou po l. M gen enpresyon ke pandan wikenn nan n ap vin ak yon gran repòtaj sou sant sila a pou ou. Moun yo leve le maten, se bon samariten k ap ba yo degouden, k ap ba yo may moulen. Lè w ap gade pou w wè kòman yo kuit may moulen an bay moun sa yo. Les dirigeants de la mairie de Carrefour c'est dur! Ebyen banm di w yon bagay, si w poko janm rive nan faz sa se ke ou poko moun, ou poko fraktire nan vi w, lè w te nan nivo pou te kapab bay tèt ou manje e ke jounen jodi a ou ajenou, se moun wap tann lonje men ba ou, se vrèman tris. Madam nan se ak dlo nan je lap pale, li pa konn kisa pou l fè paske li te gen tout sa. pou yon moun te posede, petèt nan klas pa l la, li te mennen kanmenm yon vi modès nan zòn ke l te ye a. Li te kapab reponn ak bezwen l. Men jounen jodi a la, akoz de batay bandi Ti Bwa ak Gran Ravin, ebyen, dam sa a li lage de bra balanse. Si w pa gen kè, ou p ap ka tande sa l ap di yo. Paske li pa toujou bon pou wè. lè granmoun ap kriye an nou gade. Yo boule m gwo ti boutik yo kase li m gwo ti ba yo kraze l nou gwo vye kamyonèt yo boule l mwen nan lari m lage a yon sèl rad se moun ki pou ban mwen bagay pou m mete sou mwen m nan lari m pa gen pèsòn chak moun ou oblije voye chak moun yon kote ou nan lari M gen konbyen jou map domi sou siman bò moukamèl la se dam sa m jwenn mwen pou domi avèl m lage m pa gen pèsòn m pa gen rele m pa gen reponn pou di m pa gen posiblite nan menm pou m al peye yon kay yon lòt kay pou m ta domi pou m ta chache fanmi m remet bò kote m nou konn chak moun domi yon kote chak moun lage m de men vid san m pa gen anyen nan menm m pa gen komès m pa gen anyen m pa gen rele m pa gen reponn Pa gon fanmi pou di ki vre posiblite pou yo te ka rede w. Ou fin fè avan, olye w fè avan se bak w ap fè. Pa gon moun tou nan pre nan peyi a ki pou di anyen pou w moun chak pwoblèm ou se pwoblèm pèsonèl ou. Moun ki te ka ede w yo se yo k pa gen posiblite swadizan di leta nan peyi dayiti. Peyi dayiti pa gen leta, leta peyi dayiti e leta plen pòch e leta pou pèsonèl leta prive yo ye. Pa gen leta pou pèp, pa gen leta pou malere, pou pòv, depi ou pa gen non pa gen leta pou ou. Moun sa ou plis an nesesite la menm. Sa w cheri, sa w plis an nesesite. David, mon amour, ti kè. Mwen nesesite kay mwen boule. Biznis mwen kraze. Tande l. Kay mwen boule. Biznis mwen kraze. Vye malere ak yon vye kamyonèt yo boule l. Mwen lage a de pla men. Chak moun oblije gaye pou chak moun yon kote. M dan le bezwen. M gen anpil pwoblèm mwen lè m wè yon moun ap plonje yon bagay ban mwen sou kout kouto moun nan ban mwen. Paske m pat dan le bezwen sa yo. M pat dan le bezwen tout yon moun ap ban mwen. Si yon moun ap ban mwen yon vye pèpè pou met sou mwen m pat dan le bezwen sa yo. M pat dan le bezwen kounye a m nan sitiyasyon, kòman m te ka di sa, yon sitiyasyon deplorab. Tande tande mwen menm m son moun bon nan jwenn manje mwen menm mwen paka manje strès fèm paka manje e kote wèm ye la m apèn gon mwa kelke jou depi m sot nan oksijèn m son moun eta santem pa nòmal m paka goumen m paka fè fòs m paka ale pot yon bokit dlo doktè pa banm otorizasyon sa ou pa konprann sam diw la kounye la eta santem pa bon lè yon moun lèm chita yon kote yon moun pran yon bagay li vle ban mwen m dil mèsi. Men mwen menm m pa ka leve gen yon seri de bagay m pa ka fè l e m pa ka santi m tou m pral goumen avèk yon moun pou m al pran yon bagay nan men yon moun paske m pa t travay pou sa mwen m voye yo chak yon kote chak yon kote chak yon kote lè w ap leve moun nan dis moun gen konbyen moun lakay ou pou tout moun rete kay yon moun lè moun nan moute chodyè pou l ap rele ti kal bay sa ti kal bay sa ti kal bay sa ou wè se yon ensil li ye se yon desepsyon li ye ou oblije w lage kò w nan lari tankou moun fou. Tout kontak depi telefòn ou pèdi m pa gen yo de tèt kontak mwen pèdi m gen fanmi m te ka rele m te ka bagay m pa kapab paske telefòn mwen pèdi. Ou sot di nou la ke w son moun ki malad donk antretan di nou non ki enkyetid ou parapò avèk kowona a nou konnen ki ap monte wap viv bò kote moun ke w pa konnen ki enkyetid. Non se pa mwen menm maladi m gen an son maladi pèsekisyon li ye fetich. Ou menm èske w pa pè kesyon kowona a tout kote w ale. Simon bon kanmenm Bondye konn lavwa lè jis Bondye konn lavwa lè mechan konn genlè peyi dayiti se nou ki pa konnen kiyès ki Bondye a se ayisyen ki pa konn Bondye men Bondye konn ayisyen Bondye renmen ayiti ou pa konprann bon mwen m pa pè pou korona pou mwen menm li pa egziste. Menm ke w pa gen twòp konfyans nan otorite yo, ou pa gen twòp atant de yo, ki mesaj ou kanmenm pou yo? Konfyans nan men otorite, konfyans ou genyen se nan Bondye w gen konfyans. Peyi Dayiti se otorite plen pòch, sa k te ka ede pèp la se yo k pa an mezi, se yo k pa gen posiblite. Sa k te ka ede pèp la se yo k pa an mezi, se yo k pa gen priyorite, sa k gen priyorite yo, se yo pa wè pèp. Swadizan di yon leta, yon prezidan peyi. Ou se papa yon nasyon, yon bagay ap pase nan yon zòn, tout sa k ap pase, li pa janm rete sou silans li, ni sa sou blòk glas li, li pa janm di moute, li pa janm di desann. Se kòmsi tout sa k ap fèt yo, se li menm ki, se li menm ki lage yo pou yo fèt, se li menm ki koz. Se paske nou pa gen leta nan peyi nou an, tout sa n ap andire la ki koz n ap andire l. Non mwen se Raymond Plantin. Mèsi. Politisyen yo nou wè nan kisa n lage peyi a? Mesye ki nan sektè prive yo nou wè nan kisa n lage peyi a? Gouvènman an nou wè nan kisa n lage peyi a? Kilè n ap sispann ame ti jèn a desen elektoral? Kilè n ap sispann ame ti jèn pou kapab gen kontwòl peyi a? Ann sispann non mesye paske se sa ki mete nou la jounen jodi a e le pli dur dan tou sa se ke wè moun sa yo ki nan lari a sou konsyans nou, sou konsyans nèg ame yo tou. Demen si Dye ve ap gen eleksyon. Anpil nan yo pral vote. Paske yo ta toujou swete pou gen yon chanjman. Gen anpil moun ki di yo pap vote. Men gon kategori de moun ki la se kòm si eleksyon an se yon fèt pou yo. Depi gen eleksyon, kat elektoral yo nan men yo, y ap chache biwo. Paske kanmenm gen yon moun ki konvenk yo. Men mesye, pou jan nou plede konvenk pèp sa a. Chak fwa eleksyon rive nou konvenk li, nou al anba raje a, nou manje menm koulè manje avèk li pou konprann ke antre li menm avèk nou pa gen diferans, e lè nou fin prezidan, nou fin senatè, nou fin depite, afè gade yo, bandi mèt touye yo, jounen jodi a la a pa gon depite, pa gon senatè, pa gon prezidan k al kote yo pou mande yo kòman yo ye. A mesye! Nou mechan, nou ipokrit, nou engra nan peyi sa a. Jounen jodi a menm lè moun yo ta deyò men m panse ke fò yo ta kapab genyen bon soutyen. Pa gen pèsonn si w ap gade pou wè ki manje, modèl manje y ap bay moun yo nan sant lan. Se triste. Antouka merci la famille Kom toujou un maximum de komantè un maximum de partaj Mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay epi apre kès kon di a la pwochèn.